Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen vrèman tris lèm tande nouvèl sila m te fè yon premye emisyon sou yon dosye konsa. Te gen anpil moun ki te remete emisyon sa an dout pa rapò a enfòmasyon ke nou te devlope nan emisyon sila. Gen anpil moun ki di se vre. Gen anpil moun ki di ekoute se pa vre paske gen anpil moun ki lotbò a ki pa vle moun yo ale, il y a des gens qui sont vraiment maladifs donk Si moun nan ap byen pase nan yon peyi, yo pa vle Ayisyen al nan peyi sa a pou l al byen pase tou. Bon bagay pou n konprann jounen jodi a la a, Ayisyen ap chache peyi ki pi bon pou yo ale, e sesi par tou lè mwayen. Pa egzanp, yon Ayisyen ki Chili, yon Ayisyen ki Brezil, ou ka wè li di w, bon jodi a la mwen menm, ki l ple, ki l tòn, menm lè m fè yon mwa nan wout, Etazini kote m ap jwenn dola ameriken. Sa pa egziste pou anpil moun paske genyen vag dayisyen ki ale nan peyi Chili, bon ki yo menm jiskaprezan kapab reponn ak bezwen yo, yo ka manje, yo ka fon ti ekonomi, yo ka voye ti kichòy Ayiti, pa bezwen de riske lèr vi pou al pase nan raje pou kapab rive nan peyi Etazini. Jounen jodi a la a si w ap pale avèk yon ayisyen l pa gen lòt bagay l ap di w ke Meksik! Donk li pral Meksik epi de la etan li kapab rann li nan peyi Etazini. N ap raple ke premye emisyon ke n te fè a lè moun yo t ap pase anba raje kòmkwa genyen nèg ki ta menm kouche lòt nèg parèy yo, ben gen anpil moun ki di ben se pa vre paske se moun ki ap mete sa nan tèt ou pou ke ou menm si w nan peyi sa yo ou bezwen al chache yon lavi miyò Ozetazini pou pa ale. Bon brèf, on n'en est pas là. Men fò n di jounen jodi a la gen yon sitiyasyon ki ap devlope. E sitiyasyon sa li vrèman vrèman difisil pou anpil Ayisyen ki yo menm ap tante antre ilegalman nan repiblik vwazin. Poukwa je di repiblik vwazin mon Dye? Se Sendomeng ki nan tèt mwen? Etazini de preferans. Paske nou konnen nan tout peyi nan zòn nan la depi w rive Etazini moun yo gon bagay yo di wi se la lajan moute bwa. Tèt chaje. Gen moun ki nan peyi Etazini frè m. Li oblije preske travay 22 sou 24 wi l pran 2 zèd tan l kagoule a kote lap travay la epi ba w. Gen moun ki nan peyi Etazini ki pa menm gen kay paske fason lap travay la se preske nan enstitisyon oubyen nan lari li dòmi paske l pap bezwen vrèman yon kay pou l rete paske moun nan bay tan l. Li di, Ben, écoutez, je vais donner tout mon temps, après dix, quinze ans, je vais revenir dans mon pays, soit pou m fè biznis, oubyen pou m fè yon lòt bagay. Sa se moun ki gen bon plan. Men fò m di nou ke jounen jodi a la a, bagay la konplike. E sa k fè bagay la konplike, paske, pa bliye, Kolonbi se youn nan peyi, alò fwontyè a kolonbyèn yo, se divès kote tou ayisyen pase pou kapab ale nan peyi Etazini. Men ki sa k pase jounen jodi a la? Ban m di nou sa k pase a. Gen yon gwoup ayisyen k ap eseye antre ilegalman nan peyi Etazini. Ayisyen sa yo kwense nan yon vil ki rele Nekoli. M pa konnen nou menm ki pase deja, oubyen ayisyen ki ap viv nan peyi Kolonbi. ki konnen zòn sa a, bon, nou ka di m ki zòn zòn sa a ye? Èske se yon zòn ki gen bèt sovaj ladan l tou? Paske m pa ta swete kote Ayisyen sa yo kwense a la a, akote pwoblèm grangou, anpil lòt difikilte pou ta gen bèt sovaj nan zòn sa a. Ebyen, pou koulye la a, moun sa yo pa ka jwenn ankenn bagay pou yo manje. Hey sitiyasyon difisil pou ayisyen sa yo. Mezanmi an nou voye yon ti priyè moute pou moun sa yo paske bagay la grav. Sitiyasyon sa enkyete anpil lòt moun. Banm di w yon bagay, lè w menm ou nan peyi Dayiti, menm lè w nan lanfè, ou tande ayisyen ap chache mwayen pou retire kò yo epi. Avan pou yo jwenn paradi a, y ap travèse anpil lanfè. Ou pa gen lòt bagay ke w ka fè pou yo met ajenou priye pou moun sa yo paske si peyi w te bon, yo pa t ap kite Ayiti. Gen moun ki fè erè. Poukisa m di erè paske gen moun ki vann byen ki ekivo a prèske 10 a 12 mil dola ameriken pou yo pati. Lè yo rive nan peyi blan, yo prèske fè ennan yo pa jwenn anyen. M pap baw manti mwen map mare ren m map goumen swa m lage kò m nan yon ti pwovens kote m te ye o byen m ale an repiblik dominikèn m chache fè papye m la a m a fè ti biznis bon brèf men fò w konnen ayiti a s on peyi lanfè l ye paske si w di kapital la ki fè pati departeman de lwèst ki se yon zòn envivab ebyen jounen jodi a la a pa gon grenn moun ki kite ayiti ki pa gen rezon. Men m pat swete pou on moun vann tout byen ke w genyen pou kite Ayiti. Bon brèf, moun yo prèske fè 2 jou san manje. Letènèl, bagay la difisil wi. Nouvèl sa rive nan zòrèy yon strikti ki rele Avoka Pwogresist nan Departeman di Centre. Se Mèt Gaby Jean Michel. Li menm li krenn pou ke pa genyen reprezay paske kote Ayisyen yo ye a, yo dèfwa rale zam sou yo. Yo fè gwo presyon sou yo, anpil presyon pou di yo ke se otorite lakay nou ki kenbe kolonbyen yo, mèsenè yo. Bon mezanmi moun yo vin nan yon peyi, yo asasinen yon prezidan, yo arete yo, yo mete yo nan prizon, bon jounen jodi a la, Ayisyen ki bloke nan Nekoli yo, ebyen lòt kolonbyen ap fè presyon sou yo pou di yo, wè kote nou ye la nou ka mouri, tout bagay ka rive nou paske nou kenbe mèsenè yo lakay nou, men yo nan prizon, yo nan sitiyasyon difisil. Donk, m ta kapab di se yon double pèn pou ayisyen sa yo ki nan Nekoli, yo pa jwenn bagay pou yo manje, yo pa jwenn dlo pou yo bwè, mete sou sa, anpil presyon k ap fèt sou yo kòmkwa se ta Ayisyen sa yo ki kenbe Kolonbyen yo nan prizon etènèl. Bagay la di. Antouka nou pral pèmèt ou tande yon òm de lwa, Gaby Jean Michel, ki li menm plenyen pou ke otorite yo kapab di yon mo nan bagay sa paske nou pa kab lage pèp nou konsa. Nou pa ka lage pèp non konsa. Ann tande l. Sa k rive egzakteman? Lavil de Necoclí ki nan nòdwès peyi Kolonbi se youn nan pasaj oblije ki genyen anviwon 800 migran ki pase ladan l pa jou pou travèse le Golfe du Rabat answit k ap pral pase plizyè jou de mach sa ki di moun ki gen pi bon sante yo kapab fè 4 jou. genyen k ka fè on semèn oubyen 8 jou pou yo travèse l pou y al pase egalman sur Panama e kote yo rele zòn sa yo route de l'enfer donk se 2 kote anpil nan moun sa yo mouri anpil nan yo gen gwo difikilte aprè sa pou yo rive sur les côtes du Mexique. transit antre fwontyè Meksik pou antre Lèzetazini. Donk, menm sitwayen sa yo tou fòk nou di nou krent ke genyen de règleman de kont ki fèt kontre yo lè n konnen genyen Kolonbyen ki ta sanse enplike nan kesyon asasinay. Eske polis Kolonbi e otorite Kolonbyèn yo yo p ap sere boulon yo? E fòk nou di ou. Gen de moun ke nou pale lòt bò a ki nan Nekokli, yo fè apwòch konnen ke gen de kote yo rive lapolis brake yo pou di yo ba yo kòb paske yo menm tou fòk yo fonksyone. Donk se yon sitiyasyon ki difisil o pwen ke le maire de Nekokli mande pou gouvènman Bogota entèvni rapid pou ke ayisyen sa yo an grand pati ki gen kiben ladan yo tou kapab kite Nekokli paske vin gon pwoblèm de lojman e yo krent pou pa genyen sa n ta rele yon penuri de nourriture e otomatikman gen yon ogmantasyon de pri de pwodui ki fèt tou an Nekokli. Donk se tout yon sitiyasyon difisil, gen de moun ti kòb yo fini paske yo ta dwe pran yon bato e pou yo kite lavil de Nekokli pou travèse le golfe du Rabat pou yo kapab travèse Lamerik Santral pou tonbe nan Meksiko. Donk moun sa yo ki pa gen manje, ki kwense sou plaj yo, sou plas yo, nou panse fòk genyen de mezi urjans ki pran pou kapab non sèlman vole osekou yo, non sèlman nan kesyon manje, men an plèn peryòd de Covid 19, donk nou krent ke ta pral genyen le pire ki pase en année kokli sou konpatriyòt nou yo nan peyi Kolonbi. N ap di w ke Sou le plan mondyal, se pa sèlman Ayiti ki retwouve li nan sitiyasyon sa a. Lè Lasiri te gen tout pwoblèm ni an, batay ant Eta Islamik avèk lame Bashar el-Assad, ebyen te gen anpil refijye akote de anpil mò ki te genyen. Siryen ki yo menm al chache lavi miyò lòt kote, al pran desepsyon, genyen ki menm pran bato an direksyon kèlke peyi nan kontinan ewopeyen an. Gen anpil lòt peyi toujou! Chaje ak refijye. Lè w pran kontinan Afrik lan se prèske chak semèn y ap ede refijye an mè, moun sa yo k ap pran lanmè o risk de lè vi pou kapab al chache yon lavi miyò. Jounen jodi a la m ta kapab di peyi ki debòde a l rele Lityani paske gen yon sitiyasyon k ap pase nan Byelorisi bon tonton makout lotbò a k rele Aleksandr Loukatchenko, ki jwenn sipò peyi Larisi k ap maltrete yon pèp, ebyen jounen jodi a la tout moun sanse ap wetire kò yo moun ki santi yo pa ka viv nan peyi sa y ap pran direksyon Lityani. M ap gade sou yon videyo kote otorite lityanyèn yo ap mete barbele pou kapab anpeche moun sa yo e mande enstans ewopeyèn yo pou kapab ede yo fas ak migran yo. Se pa sèlman Ayiti, anpil peyi nan mond lan men poukisa? Ann poze tèt nou kesyon sa pou n di, Poukisa se konsa nèg yo vle pou lemond fonksyone? Ban m di nou byen, Tant qu'il y a de la guerre, ça va bien pour les grandes puissances. Se la yo fè lajan. Tant qu'il y a de la faim, se konsa pou yo viv. Y ap santi yo pi byen, y ap pi rich. Donk, vous imaginez, jounen jodi a la, Pa rapò ak sa k ap pase nan mond lan, tout peyi te ka viv anpè, men si gen lapè, kote sa yo pral fè a zam yo? Èske zam yo ap vann? Èske minisyon yo ap vann? Pa egzanp, si w pran egzanp pou senpl peti Ayiti m ap gade la, anpil zam vann chak ane, anpil bal vann chak ane. Se tout kestyon sa yo ki antre an evidans kibò sa n ta kapab rele enstabilite politik, absoli. E kant nan yon peyi genyen sa n rele enstabilite politik, peyi w la pap janm mache. Chak jou ki jou, se pwoblèm, kalamite, mizè, povrete ekstrèm. Moun yo ap toujou chache kite peyi sa a pou ale lòt kote e se konsa pou mond lan fonksyone, pou gwo towo yo fonksyone pou yo kapab toujou gen kontwòl mond lan. O! Ala mechan! Men pa bliye! M kwè nan sa. Gen yon jou ki pap pou ni grand pwisans, ki pap pou ni prezidan, ki pap pou ni senatè. Jou sa, se jou pa ti malere sa yo ki tap soufri avèk dinyite, men a chak fwa bagay la grav pou yo, yo kenbe dinyite yo, yo pa pran zam, yo pa touye moun, yo enplore sekou Bondye, e yo vin sou latè yo mennen yon vi modèsteman povre, yo reziye yo. Genyen ki petètre pi entelijan ke lòt, ki tabli sèten pèspektiv pou kapab omwen reyisi vi yo. Men ekout, o dènye jou, mwen panse ke gen anpil kestyon ki pral poze. E pa bliye ke depi ou mouri, ou mouri nèt. Ap gade mwen, ti baay la, ti maladi a, nou konnen wi, li fè dè milyonè, dè milyadè. Men a kwa sèr davwa un milyar de dolar, katre, senk. 30 milliards de dollars et puis après wap mouri yo pral anterew selman avek yon vès. Merci beaucoup la famille Mwen fè emisyon sa nan optik poum di nou, nou menm ki a letranje si gon ayisyen ki bò kote nou fè siy antrèd la edel pèmèt li jwenn yon ti bagay ou menm ki nan peyi dayiti sitiyasyon an vrèman konplike ede moun ki bò kotew la pèmèt li jwenn yon ti kichòy sa ap fèl byen e lè sa Bondye ap pran nòt.